Ebyen jodi an nap envite w ankò yn fwa al follow nou sou twitter, sou facebook, sou instagram epi pa bliye tik tok! Jodi an nou gen ansanm avè nou. Yow! Great Niggas! Mwen voye yon gwo salitasyon avèk tout moun kap koute'm la. Nou konn sa l ye deja. E si nou wè m sot byen pase, nou ka al swiv mwen sou tout rezo sosyo yo, YouTube RackNègèsHaiti, Facebook RackNègèsHaiti, Instagram RackNègèsHaiti. M ap tann nou. Babay! Enben toujou kontinye swiv nou sou Twitter, Facebook, Instagram. Epi pa bliye chanèl ofisyèl la YouTube Freestaler se la pou nou fè kòmantè yo se la pou nou di ki atis ki te pi hot ki atis nou pi renmen paske gen anpil sipriz nan dezyèm sezon an sa se premye sezon show an ki se rasanbleman mèsi tout moun ki tap swiv pa bliye randevou an ankò se pou dimanch 4 heures 30 Freestaler boule mic.